Nan tout odisyon an, mwen reponn eksklizivman sou asasina Eric Jean Baptiste. Ok. Pandan tout dire a? Eksklizivman. Hum. Sou lasasina. Ah. Ah. Antouka, Louko. E nenpòt kesyon ke m te manke reponn, m pa t byen reponn, Li ta pral nan prizon dwat pou asasina Eric Jean Baptiste. Humm. Yon dosye ki pa gen rapò, oken rapò. Se malere. E mèt nan yo ban mwen yon lòt envitasyon pou jedi. Ou gen yon lòt? Jedi maten a 10 è m ap tounen ankò dcpj. O o, o o, o o. Yo ba w yon. Donk, yeah, yon lòt envitasyon pou jedi. Dan le kad, dan le kad d'une ankèt an kou. Donk, m ap di tout moun mèsi anpil. Mèsi anpil, anpil, anpil, anpil. Antouka, fòs kouraj Luc. Nou konnen sitiyasyon an difisil, men e nou tout. Non men m pa t panse kòmsi maten deba tèt bay tout pwoblèm sa nan peyi a. Bon. M pa t panse sa. E e l'assassinat de Eric Jean Baptiste, ankèt la kòmanse ak Martin Départ. Ya. Hum. Ya. Li kòmanse ak Louko Désiré et Jaïk César. E m pa gen anyen pou m wè nan kesyon asasina. Anyen. So, se te yon... Bon, mwen menm m pa ba nou manti, mesye. Kèlke ba m ap di maten deba mèsi paske e m ap salye tout anketè dcpj yo. Ou konn poukisa? Nèg ap fè travay yo, men mwen la pou m reponn. Ya. Tou senpleman. Mwen di m Louko Dezi, m pa gen okenn pwoblèm pèsonèl avè w. M pa kwè ke... Nou pa swete w pran kesyon n ap poze w de fason pèsonèl. Se de kesyon, se de kesyon dirèk. Dirèk, dirèk, dirèk. De kesyon dirèk. E ne, e m te oblije, e, e, mete talan de debatè ke m ye a, mm-hmm. Ok pou m te fè valwa agiman m. Ya. Paske nèg yo pa fè m kado. Men m mete talan debatè ke m ye a. Se pou m fè valwa agiman m. Men m panse ke son gwo bagay ki pase jodi a. M panse ke, mwen menm m pa pran l tankou son move bagay. M pa pran l pou yon move bagay. Se vre ke yon gwoup politik jodi a ki ap chèche elimine Louko Desir pou konviksyon pèsonèl pa m. Oke? Y ap chèche lage dosye sou mwen. Dosye asasina Jovenel, asasina Jean Baptiste. Nou konprann. Bon se, mwen m gen kesyon, mesye. Si Migaben te mouri an Ayiti, yo tap met dosye a sou do m. Wè bon, li klè. Ya, pase bon gwoup la ki la, ki nan batay politik a Louko, mwen se pa batay politik a m pè. Ok, pwoblèm nan se ke si m pat rele Louko dezi jodi a, si m pat gen kapasite pou m te. Gen disiplin nan repons kesyon yo. M tap mele, m tap montre n yon bagay, paske tèt anba. Bon m wè yon moun ki nan enkapasite sa, li pèdi nan prizon wi. Paske ankèt la deja ap avè w. Donk si w pa gen kapasite pou reponn kesyon, pou w koyeran nan kesyon yo, ou pèdi. Paske dcpj li menm se sou repons ke li jije w. E sou repons ke jije w mon frè. Se sou sa w di a ke jije w. E nèg yo fò anpil mesye. Bravo pou tout anketè dcpj yo. A nèg yo fò anpil. Ou wè yon moun ki pase dcpj, m pap ba w manti ou soti. E Bondye ki sove w. A wi, se vre. Ou wè lè yon moun di w mete dosye dcpj sou do w, se bon moun ki gen manm menm. Moun sa vle elimine a tou pri. Paske mesye dcpj ap fè travay yo e nèg yo job yo se arive rantre nan tout ti detay. Ok. Antouka mwen sam konprann jodi a se ke nou gen anpil travay pou nou fè nan sosyete sa. Wè tank wè jodi an nan tan poz yo avèk mesye nou di mesye piga nou panse ke mwen nou kote di m gen pwoblèm avèk sa nap fè a. Ok men men son pwòp m pa gen oken pwoblèm m pa gen oken rapò ak kesyon asasen nan poze m nenpòt ki kesyon ke n vle map reponn nou menm jan e de fèt yo vire tounen kesyon tounen kesyon rantre menm repons lan ke m toujou bay paske ekoute se pa yon bagay ke map fòje nan m pap fòje ok men mwen mwen konn ke jodi a tou nou gen anpil pwoblèm tankou sèt famez kesyon de lwa ok e e chwal la ki ki choke lwa chevoche a fòn poze deba nan peyi a. Wè byen sur. E poutèt sa nou toujou ap pale de enpòtans ke paleman an ya. Non non non sa fòn klè sou li. M panse ke n fwa pou tout fòn ta tou pou lè rezoud pwoblèm sa. Kesyon moun nan pwofèt vin la ou ann kesyon non fòn rezoud li. Se pa paske m ta di w yo atake n sou ang sa nou menm kòmsi pou m pa di ke son demach ke nou dwe antre ladan l. Wè. Ok. Mwen menm mwen mwen mwen mwen konsan de lil poze pwoblèm paske efektivman gen de kesyon yo poze m ki gen rapò avèk ti jan mentnan gen de moun jiska prezan kap di w ke pa gen ti jan pa gen lwa pa gen sesi pa gen sela men son deba ki dwe fèt nan sosyete a Wi li a ok lye. donk antouka se se vrèman e e domaj mwen menm Louko Désir mwen nan batay sa a e mesye Ou wè batay sa a, se yon batay gwo nèg. O wi, non se pa yon batay ki piti. Se yon batay gwo nèg. Se pa yon batay ki piti. E li gen 2, li gen 2 gwo bwa ladann li. Men mwen menm sa pa di m anyen paske ekoute mwen menm batay pou retire peyi a nan sa l ye la, m mete tout kò m, tout nanm mwen ladan l. E si m mouri ladann tou, yo mete m nan prizon ladann, pèp ayisyen a note ke m te goumen, ok, pou yon chanjman demen maten. Epi malerezman gen de moun ki pi fò pase m epi ki kanpe m sou wout mwen ke se swa mete m nan prizon oubyen ke se swa asasine m ok vrèman mesye mwen menm e moun k ap tande m ap tande nan minit sa. Sa nou wè la e pa sa l ye. Donk m ap tounen ankò dcpj jedi maten. Alò sou menm sou menm sou menm dosye a? Dan le kadre d'une ankèt an kou. Lè m poze kesyon ki ankèt, bon yo pa ka di m. E pi se menm jan nan premyè konvokasyon maten an. Wi. Li te di li te di klèman yo envite m dan le kad d'une ankèt an kou. E lè m rive m di ok vwala ki ankèt ki an kou. E yo di m vwala se Jean Baptiste, asasina Jean Baptiste. Epi nou de ale. Kesyon dirèk. Mètnan je di, èske se ankò donk la kesyon de asasinan de Jean Baptiste? Èske son lòt asasin n ap ba met sou do m ankò? Antouka m pa konnen. Sof ke m ap di mèsi donk a kabinè davoka Expertus, Emmanuel Jeanty, Mèt Jeanty, Mèt Jean Pierre, ki kaba la avèk mwen depi dizè di maten e ki fèk kite laba a, m a asire m ke gen avoka m ki akonpanye m pou m al reponn kesyon dcpj. M ap salye tout ekip dcpj an e Wè aswè a m te ka m te ka dòmi dcpj te ban amande jan m te reponn kesyon yo. Si m te reponn yo byen, ekoute m reponn yo byen kite m ale. Men si m te reponn yo mal, si m pa t gen koerans nan repons yo, pa gen okenn jan pou m te soti. Esaïe César jiska prezan nou ki andan m pa konnen kòman sa va pase. Li soti deja? Nou sot pale avè l la. Ok, pwobableman li gen yon envitasyon tou pou jedi. Donk, nan mare Sentin. Ok. Donk, pèp Ayisyen mèsi anpil e tout moun ki te deplase pou ale devan DCPJ a. M ap di mesye DCPJ, e pa mwen menm Louko Dezi ki te voye pèp. Ok. E pa mwen ki te òganize manifestasyon, fè moun vin devan DCPJ vin sipòte m. Non. Se popilasyon an, de pa pwòp konsyans pa l. Pwòp demach li, li te vin pote solidarite donk ale kote li rèlman e sa isyèz la. Men se pa fasil, m ap di tout moun dcpj yo mèsi anpil, vrèman mèsi e anketè yo, ok, enspektè k t ap poze m kesyon, donk vrèman m panse ke deba sa fòk li fèt nan peyi a. Vrèman fòk deba sa li fèt nan peyi a. M konnen jounen an te long, Louko, alò moman an rive pou w al repoze w, al repoze w frè mwen epi se sur n ap pale. Bon bagay, kenbe la, anfòm. Mèsi anpil, vwala, se te Rico Desir. Wi, mwen, m ap salye tout zanmi oditè, oditris de radyo e tele Eklèr. Nou, egzakteman, ap sòti nan dcpj. Nan moman w n ap pale avè w la la, e nou te akonpaye avèk madanm nou e Chedland, alò, Kimberly. e avoka nou mèt Pegi Jean, mèt mèt Caleb Jean Baptiste e pi avèk mèt Branche d'or donk nan moman nan pala pala la nap sòti e dcpj e kote nou e e nou sòti avèk aprè odisyon an e plis pase e plizyè èr de tan e dodisyon. Nou sòti, nan moman n ap pale avè w la, n ap sòti dcpj, kote nou reponn a tout kesyon ke yo te poze nou e nou di, tankou nou di, nou pare pou ke nou pote tout kolaborasyon nou nan kad ankèt k ap mennen, nan kad ankèt k ap mennen. sou dosye Eric Jean Baptiste lan ki li menm enben viktim anba zak sasinay bandi moun pa rive idantifye. Donk nou zòt o nivo de Maten Deba spesyalman Esaü Cesar, Louko Desir enben nou zòt nou menm nou respektye de la lwa e nou te reponn prezan jist pou n kapab enben ede a ankèt la pou avanse. Lè anketè de la dcpj ils ont ete trè pwofesyonèl mwen felisite yo pou travay ke yo t ap fè e di menm kou avoka nou yo ki te akonpaye nou ki te trè pwofesyonèl tou ki t ap pandan odisyon yo t ap mennen enben ki yo menm a yon sèten nivo enben te enben akonpaye nou pou ke nou te reponn e jan ke la lwa mande sa enben jan ke la lwa mande sa enben nou nou reponn a kesyon dcpj yo e an konklizyon Nou mete nou disponib e dispoze e a nenpòt ki moman de la dire dcpj kapab rele nou, lajistis kapab rele nou pou nou kapab enben kolabore pou ke jistis kapab e rann a Eric Jean Baptiste ki se nèg kafou menm jan avèm e ki leve tou prè lakay mwen. Eric Jean Baptiste se zanmi mwen donk li nòmal aske enben nouzòt onivo de peyi a spesyalman mwen menm ki se zanmi Eric Jean Baptiste, nou gen zanmi an komen Henri Guerrier enben ki se zanmi nou nou te ansanm ap politik nou te toujou ap lite pou ke peyi a avanse enben e jan nou di a se ke nou la pou nou pote kole ak la jistis pou ke o mwen enben e la jistis fè limyè sou krim sa a ki se yon krim de tro. pou sa pa janm rekòmanse ankò. Nou gen avoka nou yo e ki la avèk nou k ap transe 2 mo. Se avèk ki Maten Deba. Mwen salye oditè Maten Deba, mwen salye tout jounalis ki te prezan e m pa pa salye mèt Pegi Jan ki avèk nou ki pral trase 2 mo tou, mèt Blanch Bonmirèy e paske nou la depi 9 è e vreman nan dcpj nou apèn ap sòti e mwen salye e tout ajan dcpj yo ki te fè yon travay pwofesyonèl, m panse yo poze tout kestyon yo te gen pou yo poze nan respè nan respè lalwa e m panse ke jan nou toujou di l fòk Eric Jean Baptiste jwenn jistis e m panse ke jan mwen menm mwen mande sa mèt Caleb, mèt Pegi la tou l ap plase de mo mèt Pegi. Donk, asasina Éric Jean Baptiste, jan Mèt Caleb Jean Baptiste sot di li, jan Esaü sot di li, c'est un crime de trop. E si gon kontribisyon yon sitwayen ka pote, nou prè pou pote l. Natirèlman, odisyon an te trè long. Odisyon an te trè long, men, sof ke gon diferans antre Esaü César, jounalis pwofesyonèl, e Ti Jean, ki se yon lwa e ki pafwa danse nan tèt Esaü César. Donk sa vle di an prensip Esaü César fè konnen ke l pa konn anyen de krim ki te pase an. Dayè e Jean Baptiste se zanmi l. Donk alò Ti Jean se yon lwa. Se Ti Jean. ki jisteman te fè de revelasyon e nou panse ke otorite yo te dwe pwofite de prediksyon ti jan yo pou petèt antisipe de evènman ki rive yo te ka antisipe anpil fwa Genyen de anons ki fèt, genyen de prediksyon ki fèt, donk leta te kapab itilize prediksyon sa yo pou pou antisipe, pou fè de prevansyon. Se ki pa rete fè, malerezman se apre kou, e krim sa a, se yon krim ki revolte tout konsyans kolektivite an. Elie Jean Baptiste se non sèlman son antreprenè, son dirijan politik, e son moun. ki envèsti anpil dan le sosyal. Donk se yon krim ke sosyete a dwe konnen egzakteman kisa ki te pase. Donk li fondamantal ke fanmi Eric Jean Baptiste jwenn jistis.